Non pa pa ka gen bagay konsa. Kilè pou gen referandòm nan Sud-Est la? Ah bon? E men gras chalman ki pou aksepte referandòm fèt nan Sud-Est la. M bon vle wè bon biwo referandòm nan Sud-Est mwen menm. E si yo mete l senatè sa w ap fè? M ap kraze l. Joseph Lambert a lancé un ultimatum et le ministre Gonzague Day a répondu. Sa pou voye krazel pase misye pa kapab pran lari poul al fè bagay konsa, misye al fè bagay konsa misye konnen lap jwenn kòd nèf. Bonjour bonsoir la famille le duel est annoncé referendum oui referendum non c'est à vous de dire ki kotew kanpe kesyon referendum sa provoke anpil deba dans la société anpil pale anpil au point que Sèten politisyen yo menm soulve popilasyon an kont kesyon referandòm sila. Anpil moun jije ke kesyon referandòm nan se yon ti jwèt woule m debò. Anpil lòt di ke li lè li tan pou peyi a genyen yon nouvo konstitisyon paske ansyen konstitisyon an genyen twòp zòn donbre ladan l, bagay ki kouvri nèg pou fè lòbèy nan peyi Dayiti. Fò yo chanje l. Men gen lòt moun ki di, chanje li an, fò l fèt de manyè enkliziv. Se pa yon ti gwoup moun ki pou chita pou di, ou pral fè yon travay. Ebyen, jounen jodi a la a, nou wè tout vwa k ap leve yo. Nou wè tout vizaj yo. Men ekoute, bagay la kapab mare nan dat 27 jen k ap vini la a. Si referandòm, il y en aura. Se kesyon sa pou n di tou, paske fò n poze kesyon sa. Paske nou kapab rive nan yon moman, pa gen referandòm. Men anpil moun pa li. Dènyeman, Joseph Lambert te pale, l te bay pozisyon n aklè sou kesyon referandòm nan e li di ke bagay sa a li pral fè yon kanpay kont referandòm nan. Ebyen, c'est ce qui commence aujourd'hui et j'ai comme l'impression que c'est une bataille qui commence à se jouer et la grande bataille ce sera pour le 27 juin prochain. Est-ce que ce sera une bataille qui va jouer jusqu'à la dernière goutte de sang? Nou pral wè sa. Antouka Joseph Lambert nan yon entèvyou li bay ak youn nan konfrè nou, ebyen li di afè referendum nan pa gen sa pyès. E nan Jakmèl, si Jovenel Moise santi ke li genyen pouvwa ase, vin mete yon biwo referendum nan Jakmèl. Est-ce que se yon defi? Est-ce que Jovenel Moise ap en mesure pou leve defi sila paske Joseph Lambert gon bagay ke l toujou di, lè manda Jovenel fini, li menm l ap rete 1 an ankò kòm senatè. Yon senatè ki lanse yon pinga bay yon prezidan repiblik, kès ki va se pase? On écoute Joseph Lambert. Anben, kè lasosyete ayisyèn asime responsabilite l. Ke jenn fanm, jenn gason, fanm etc. Mete grenn sou nou epi pou n afwonte referandòm Jovenel vle ba nou an. Nou pa ka ap rete pou nou pran konstitisyon nan men Jovenel epi pou Jovenel griyen dan sou tout moun kòm kwa se li menm ki wa chanbran nan peyi a. Jovenel pa mèt peyi a. Nou se fout mèt peyi a tou. Nou pa ka tolere nenpòt ki bagay. Gen twòp nèg lach anndan peyi a. Gen twòp nèg k ap pale sou rezo sosyo anndan peyi a men ki pa janm fè yon jès Ki pa janm konprann e ke jounen jodi a nou nan yon dinamik e nan dinamik sa ke nou ye a la fòk nou stope l. Fòk nou stope l. Fòk nou stope l. Ou genlè fache wi senatè. M pa wè w fache souvan non papa. Non, paske le prezidan n'a pas compris la necessite de constituer yon blòk pou nou mete nou dakò sou 1 amandman konstitisyon an, mete nou dakò sou fè eleksyon kòm tou lèzot. Nou pou eleksyon, se riyèl pou eleksyon, tout moun pou eleksyon, men nan ki fason pou eleksyon an fèt? Mèsi bokou, men map di nou, map di pèp ayisyen an met grenn nan dèyèl. Ah bon? Met grenn nan dèyèl. Jovenel panse ke l gen grenn, e pou l montre ke l gen grenn tou. Mwen map montre kem gen grenn mwen menm nan sam kontwole nan ti rejyon kem kontwole map montre kem gen grenn nan dèyèm. Pap gen referendum jakmel. Pap gen biwo referendum jakmel. Non pa ka gen bagay konsa. Kijan pou gen referendum nan sud est la. Ah bon. E neg la selman ki pou aksepte referendum fet nan sud est la. Mwen vle we bon biwo referendum nan sud est mwen menm. Esi yo metel senate sa wap fe. Map krazel. Paske lè w gen yon gouvèneman ki ilegal, li poze yon zak, li poze yon zak il, fondamantalman ilegal, ebyen fòk ou antre an rebelyon kont li e goumen kont li. Sa vle di. Se lè sa kounye a la e pou Jovenel fè arete senatè a. Hum, ou rele pèp la pou rebele kont sa. Mwen di pèp la pou mande l a la revòlte. Pèsòn moun pa lwe Jovenel Moïse kay. Tout moun ki lwe Jovenel Moïse kay ebyen ou kapab pase nan menm tou avèk Jovenel Moïse. Moi je pense que c'est une déclaration incendiaire lorsque l'ancien sénateur Jean Charles Moïse a dit ça. Ann pwofite de koze referendum sa a pou n chavire sistèm nan. Sa vle di kisa? Ke Jovenel Moïse Ke mesye bank yo, ke moun anbasad yo pèp ayisyen, ann pwofite nan kesyon referendum sa a pou n pote tout moun sa yo ale. Se yo k mete nou nan sa n ye la jodi a. Mwen bezwen konnen ki moun ou ye, kèlkanswa kote w twouve w. Depi nou wè gon sitwayen ki lwe Jovenel Moïse kay pou òganize referandòm, mete moun sa a nan menm pany ak Jovenel Moïse. Menm sò ki rezève pou Jovenel Moïse lan, moun sa a ap peye l menm jan an. Sa vle di kisa? Se yon avètisman nou voye ba sosyete an. Moun nan katye yo, depi nou wè gen yon lekòl nasyonal, gen yon lise, gen yon kolèj, oubyen nenpòt ki enstitisyon leta, m pa di brile l, nou bezwen l. Men, pase pran tout materyèl yo depoze yo. M pa pral di mete dife sou yo. Brile yo. Pèp Ayisyen, tande byen wi! Referandòm sa a, se pa pou rezoud pwoblèm sosyal yo, pwoblèm ekonomik, pwoblèm politik non! Men s on referandòm! pou fasilite entènasyonal lan rekipere tout resous natirèl nou yo. E vou Mesye l Ministre ki mezi ki pran pou kapab pèmèt ke jou 27 la li pase byen pou tout moun al vote kòm sa dwa e nèg k ap fè dezòd yo eske gen bagay pou yo? Se leta wi kap oganize afel la a. Kòd nèf la e leta kap bay li tou? Oh men definitivman. Nan Joseph Lambert gen kòd nèf tou. Ah depi yo tande. Son nèg ap voye fè pou ou. yap jwenn sa yap ba la. Non e misye k anonse pap genyen bagay konsa. Bon enben depi l di pap gen anyen ann gade pou n wè. Pase mwen menm se pa rete yap di pap genyen se pou nèg yo yo menm yo mare soulye yo sere nan pye yo yo debake se yo k al kraze ame yo menm. Pase ke PD itilize moun voye moun. Non men si nèg la anonse l. Ba li bon love a. Tande. Entèlektyèl. Ban m di w yon bagay. Ban m di w yon bagay. Pou dat nèg ap anonse bagay nan peyi a la a. Men èske ou janm wè nèg yo met kò yo deyò y al fè sa yo anonse yo? Non men si. Pase gen yon pakèt bagay ki fèt nan lari a la a. M ap di w sa vrèman. Nèg toujou ap pran pòz se yo k fè yo. Yo di yo. Nèg pwofite pase nèg la di lal fèl epi nèg la diw se lik fèl men tout sa nèg di nan peyi a la jodi a la ou panse nèg yo te gen kapasite fon pakèt bagay vre lè sa mtap ka chita la ou tap ka vin chita la. Antouka, ou pa vle reponn kesyon an, m ka konprann. Ki kesyon m pa vle reponn an? Eske Joseph Lambert, menm jan André Michel, anonse klèman. Pap genyen ref, pa gon nèg ki ka vin enstale yon biwo referandòm nan Sidès. Eske ou te pale de kòd 9 pou Michel André pou moun kap voye ou? Eske, eske, eske Joseph Lambert gen kòd 9 tou? M di w ou gen dwa pa satisfè a repons mwen an. Ok, la repons se kwa? La repons se ke se pa li kap sot deyò a al kraze. Depi l sot deyò a la al kraze, nan dispozisyon kap pran pou yo mare nèg kap kraze yo, yap mare kèlkeswa koulè nèg kal kraze yo. Sèm kòm bonjou. Mèsi anpil. Jodi a se yon grenn bagay e yo di nèg yo bay laklè deja. Ap gon grenn kandida. Kandida se konstitisyon an. Ou kont, jou maten an leve pran moun ou, al di non. E pa nan rara l ye. Ou kraze 3 biwo, 4 biwo, 5 biwo, yap yap yap ye rès biwo yo. Ou pa ka al kraze tout. An e fòmil sa. Men nan gen dwa kraze l. Tande byen. Non. Men si l kraze sa, yap konte lòt yo. Epi se pa misye k pa al kraze l tou. Epa misye k pral krazel. Misye ap voye krazel. Misye ap voye krazel pase misye pa kapab pran lari pou lal fè bagay konsa. Misye al fè bagay konsa misye konnen lap jwenn kòd nèf.